Ochan, ochan, ochan. Ochan pou tout gason vanyan, ochan pou chak grenn ayisyen ki kwè Ayiti ka chanje men se nan goumen, se nan mete pye atè, se nan batay kont tout gang ak sapat e ak kravat. Yè sa k pase nan kanapevè a, li pwouve aklè si ayisyen vle, Si nou met tèt ansanm nou ka fè gwo bagay nou ka fè bèl bagay yè gad kantite bandi k pran nan bwa kale yè pèp kanapevè di non kesyon bandi kap vin etabli nan zòn yo nan kominote yo a fòk li fini kisa n wè bandi kouri yap pran bwa kale bandi kouche yap pran bwa kale bandi ap mache yap pran bwa kale kot sa n paka fè la a e ekzanp lan kòmanse trase anpil lòt kote kòmanse reyaji Sak pase Canapé-Vert lan, ebyen yè a ozanviwon de 6 zè edmi, nan depatman Latibonit, gwoup rezistans Chandèl, gwoup rezistans Koupon, yo deside mete tèt yo ansanm ak moun Lyankou pou yo bay nèg Savyen yo, nèg Baz Gran Grif yo bwa kale pa yo. Ebyen rete la n pral ba w tout detay yo e se pa sèlman sa. Gen enfòmasyon ki rive jwenn nou ki fè kwè nan telefòn ke lapolis rekipere yo, genyen jenn gason ki yo menm soti jous Latibonit vin fè pati de gang k ap opere nan kapital peyi an, presizeman nan gang Izo 5 segond lan nan Vilaj de Dye. Enfòmasyon sa yo pral rive jwenn ou nan yon ti moman. Yon lòt bò, komisè Jean Ernest Muscadin, li pa chome. Ha! Pandan dosye gang nan kapital la fè aktyalite jan popilasyon ap ba yo bwa kale, ebyen komisè a li menm, li detèmine plis ke jamè pou l mete men nan pat kasav depi se gang ak kravat k ap teworize popilasyon an ki ranje kò yo pou yo bon sou ti pèp lan. Ebyen, ou pral tande Entèvansyon komisè Muscadin toujou nan dosye paspò k ap koute malere malerèz ant 5 ant 50 mil goud jouska 75 mil goud nan imigrasyon Miragwàn nan. E n ap fini emisyon an jodi an la avèk kesyon chèf gang Ti Lapli k ap dirije Gran Ravin. Ti Labri santi l panike, gang koalisyon nèg ki te nan do Ti Makak ke yo santi yo panike. Si w pa t konnen l m ap tou di w li, relasyon Ti Makak te gen ak Ti Lapli, se tankou relasyon papa ak pitit li te ye. E Ti Makak te tèlman genyen bwa dèyè bandann li nan kesyon gang, nan kesyon kidnaping nan Pòtoprens se bagay tèt chaje. Nan kowalisyon ti makak lan, ou pral sezi pou tande te gen Izo, te gen Ti Lapli, te gen Vitelòm ladan l. Tout detay sa yo pral vin jwenn ou nan yon ti moman, piske w konnen l deja, nou la pou nou enfòme w, pou n chèche enfòmasyon yo pou ou e pataje yo avèk ou nan bon ti mamit. Bonjou bonswa tout moun, se yon plezi kòm dabitid pou n avèk ou, pou nou pote enfòmasyon yo pou ou sou tak 509, tout Ayisyen konekte, Siw poko abone map envitew abone ak chanel lan pa ezite abone aktive ti klòch notifikasyon an e konsa ou pap rate okenn nan videyo nap genyen poun poste yo paske li ekstrèmeman enpòtan pou rete konekte pou konnen egzakteman kisa kap pase nan lakou peyi dayiti ou menm ki nan dyaspora a nap kontinye diw mèsi paske ou fè nou konfyans pou nou enfòmew ou rete konekte avèk nou pou pa rate okenn nan detay kap domine aktyalite an. E deja nou konnen gon sitiyasyon tansyon ki ap evolye nan lakou peyi Dayiti la, sitou nan Pòtoprens, kote ke moun kanapevè yo menm yo detèmine plis ke jamè pou yo mete fen avèk karyè gang, bandi kap vini nan kominote yo a, kap vin nan zòn yo pou vin etabli sou pretèks ke yo se chèf zòn, yo se ajan kominotè, eksetera. Gen anpil moun ki kwè ke sak pase hier nan Canapé-Vert lan, oh se lapolis ki kite popilasyon an touye bandi yo e ke bandi yo, si lapolis vrèman tap fè travay li, sa se diskou e moun ki nan dwa zimen yo wi, si lapolis tap fè travay li, lapolis tap pran e moun yo, mete yo nan gadavi eksetera. Gen moun ki di sa k pase yè lan, se revolisyon k kòmanse. Men onètman, m ap di nou, sa k pase yè lan nan Kanapevè e sa k pase yè lan tou nan depatman Latibonit avèk nèg Savyen yo, e malerezman nou pa t espere rive la, men se la nou ye, nou fas avèk yon gè sivil. Nou fas avèk yon gè sivil kote se popilasyon sivil lan ki vin twouve l nan sitiyasyon pou l ap defann tèt li, pou l ap defann vi l, pou l ap defann byen l, pou l ap defann pitit li akoz nèg ak zam ankò nan popilasyon sivil lan ki vin atake yo, ki vin atante ak vi yo, ak byen yo eksetera. Alòske, nou gen yon pakèt otorite la, nou gen Ariel la, nou gen mèt Mimi la, nou gen Marjorie Michel la, nou gen minis jistis la, nou gen minis enteryè la, nou gen DG lapolis la. Sèt, yè gen bon polisye ki yo menm Yo te kanpe pa bò kote popilasyon. Gen boom polisye yè ki moutre ke yo te mobilize, yo te vle fin avèk kesyon bandi an. Paske mwen menm jan map gade bagay lan, onètman, si polisye sou komisarya Kanapevè yo, yo tap tann se modòd lapolis, se modòd wo eta majò lapolis ba yo eksetera pou yo te aji, an verite tout nèg sa yo tap gentan sove, yo tap gentan chape poul yo, sak tap gentan rive nan vilaj, sak tap gentan rive gran ravin, yo t ap fè wout yo, yo t ap rale kote yo t ap rale yo. E moun yo t ap kite atè sou twotwa yo, moun yo t ap kite y ap benyen nan san yo, se t ap moun nan popilasyon sivil la. Se t ap malere malerèz, se moun sa yo ki t ap viktim anba men bandi yo yè, si polisye yo pa t chwazi fè yon sèl avèk popilasyon an, pou kanpe pa bò kote popilasyon an. E se modèl sa yo nou bezwen, se egzanp sa yo nou bezwen pou trase andedan peyi an. Paske bandi yo, si nou pa regle koze yo, si nou pa bay nèg sa yo afeksyon, si nou pa mete dòmi nan je vagabon sa yo, se nou k ap wè l. Paske sa k pase yè nan Kanapevè lan la, li te ka se 20 moun, 30 moun, 40 moun nan mitan popilasyon sivil lan yo t ap vin leve, jij de pè t ap vin fè konsta pou leve kò yo, paske bandi t ap touye yo. E nèg sa yo lè yo gen gwo zam fann fwa yo, yo gen gwo bèg katouch yo, yo gen pakèt minisyon, yo pa vin pou lapè. Yo pa vin pou lapè, yo vini pou lagè, yo deklare popilasyon sivil lan lagè, yo deklare moun Kanapevè lagè, yo deklare moun Debisi lagè, yo deklare moun Tijo lagè. Donk jounen jodi an la, fòk pandan yo deklare nou lagè a pou nou ka kanpe pou n riposte, pou nou ka kanpe pou nou replike an fòs, pou n bay nèg yo yon leson. Jan nap gade sitiyasyon an, kòman ou wè Ariel reyaji? Kòman ou wè Ariel reyaji pa rapò avèk sak fèt yè lan? Pou Ariel se lapolis kap travay wi, alòske chèf CSPN li ye li pa wont li pa jennen non. Granmoun nan fè figi l di sak pase yè a pou l mete tout merit lan sou do lapolis. Sou do lapolis, konbyen fwa Ariel chita sou chèz li nan reyinyon CSPN pou l di nou pral nou pral dechouke ti makak? Yè w pa wè sa granmoun nan di w, yè w pa wè sa moun nan kanapevè di w, yo di w ti makak an ri, izo an ri, ti lapli an ri, je nèf an ri, je pèp an ri, vitelòm an ri, paske jounen jodi an la, tout gang sa yo, tout chèf de gang sa yo, tout patwon bandi sa yo, Bandi, gwo patwon gang nan, li gen pi gwo patwon andedan leta a, li gen pi gwo patwon nan sektè prive a. Donk se yon menm fanmi, se yon menm kowalisyon. Pa etone w ou tande ti makak mouri epi Ariel kriye non. Jou swa sa al bwè te vèvenn non. Li sezi. Li sezi paske yo pèdi yon alye, yo pèdi yon zanmi, yo pèdi yon pwòch. Sinon, yo t ap asime responsabilite yo pou yo mete sekirite andedan peyi an. Se pa popilasyon an ki t ap oblije al nan chèche bandi, se pa popilasyon an ki t ap oblije nan pete bal avèk bandi paske nou t ap gon peyi kote ke otorite asime responsabilite yo. Sa ki grav lan mezanmi, istwa ti makak lan sa ka rive ke w pa konnen l. Lè ti makak te kòmanse nan kesyon avèk zam, yo te kòmanse sou pretèks ke yo te kanpe anfas Toto Bòlèt, Toto Bòlèt fin vòlè tè moun nan nan Laboul, nan Fesa eksetera, pran tè malere mal, yo menm yo kanpe pou yo rekipere tè eksetera. Bagay la te kòmanse konsa. E de la etan, Ti Makak kòmanse ranfòse ekip li, Ti Makak kòmanse jwenn moun ki yo menm te achte, ki te achte tè epi tè sa yo, yo deposede yo, lòt gran nèg pran tè yo nan men yo eksetera. Ti Makak kòmanse jwenn bakòp, li kòmanse jwenn ranfò. Ebyen, lè bagay la ta pral vin dejenere pou Ti Makak te vin alye l avèk gang anba nan vilaj kote ke l te vin ap jwenn bon ranfò pa bò kote bandi yo, Se swit avèk on atak ki te fèt kote ke nèg Toto yo pote boure sou li, Toto al ye la avèk nèg Krisla yo eksektera, pote boure fèt, epi li menm li pral jwenn ranfò nan men nèg Izo, nan men Gran Ravin, nan men Ti Lapli paske alepòk potko gen lapè pèpè ki fèt ni ant Gran Ravin avèk Ti Bwa, ni Krisla avèk Ti Lapli. Ebyen de la etan ki sa k genyen? Kowalisyon kòmonte, kòmanse monte, Ti Lapli, Ti Makak, Izo, yo kòmanse ap ranje koze yo. e l ap ranje koze l lan, Ti Makak kòmanse vin pran ekstansyon, se lè Ti Makak vin prensipal vin prensipal moun k ap fè kidnaping nan Petyonvil, kidnape moun nan Petyonvil, voye ale nan Gran Ravin, voye ale nan vilaj, ale jwenn nèg yo. L ap kidnape moun pou li, l ap kidnape moun pou vilaj, l ap kidnape moun pou nèg anba yo, epi antretan nèg yo ap founi l zam, yo ap founi l minisyon. On, on, bagay la se yon bagay konsa l te ye. Son bagay konsa l te ye, moun ap viktim, moun ap mouri, y ap kidnape moun, epi nèg vilaj, nèg Gran Ravin di w yo menm yo pa konn anyen eksetera, yo pa vin yo, dayè perimèt Petyonvil pa perimèt yo, pa limit yo. Epoutan yo gen alye yo, menm jan yo gen alye nan rantre nò peyi an, yo gen alye nan Kanaran, Jeff Kanaran se alye yo, yo gen alye tou anlè. Kòman Vitelòm pral vin rejwenn koalisyon sa a, pral vin fè alyans avèk nèg yo? Vitelòm pral vin fè alyans avèk nèg Ti Makak yo, avèk nèg Izo, nèg Ti Lapli yo? Se paske nèg ee nèg Lanmò San Jou yo, Lanmò San Jou ki a yon sèten ee a yon sèten moman te alye nèg Vitelòm yo. Yo te konn ap fè kou ansanm, yo te konn ap fè kidnaping ansanm. Lè bagay la vin vire, lè zen vin pete, Vitelòm ap batay avèk Lanmò San Jou. Jiskaske nèg Lanmò San Jou yo, 400 mawozo yo, yo touye Nònò pou Vitelòm, monkonpè Vitelòm. Menm kò a Vitelòm mande nèg 400 mawozo yo, yo pa ba li l. Li rele izo ki konn pale avèk lanmò sanjou mande lanmò sanjou pou rekipere pou bay vitelòm kò a pou vitelòm rekipere kò nònò jamè ogran jamè epi de la etan vitelòm sèmante fòk li rejwenn kowalisyon ti lapli fòk li rejwenn kowalisyon e je pèp lan fòk li rejwenn kowalisyon e e e izo a pou yo ka fini avèk 400 mawozo, pou yo ka vanje 400 mawozo ki te touye Nònò pou li. Kounye a, ou vin twouve ou vin, la, e kòmsi ou yon spageti. Gang anlè, gang anba, gang adwat, gang agoch, tout moun ap fè alyans, tout moun ap mare sosis yo avèk yon lòt gwoup, poukisa, paske dèyè tout bagay sa yo, de prensipal enmi acharne yo, se je pèp, je nèf. Ou mèt tande gen tout ti alyans anba anba anba tab la k ap fèt la, de prensipal enmi fawouch yo se G-Pèp G9. Tout batay, tout gè k ap fèt lan, se andedan alyans sa yo, se nèg ki andedan alyans sa yo k ap pete bal, k ap touye moun. Men fòk ou konprann reyalite an pou w wè l, fòk ou konprann sa k ap pase a pou w wè egzakteman ki kote nèg yo ap mennen peyi an, ki sa nèg yo vle fè a peyi an. Jounen jodi a yon batay eklate andedan Site Solèy, kiyès k ap fè batay sa? G9, G-Pèp. Ti Gabriyèl yon bò e e nan G-Pèp epi kowalisyon G9 la yon lòt bò, y ap frape. Kiyès k ap viktim? Kiyès k ap peye pòt kase a? Malere malerèz. Donk tout sa w tande k ap fèt la, kanapevè, nèg kanapevè ap tire nèg kanapevè e nèg ti e nèg ti makak yo k ap sove eksetera, Yo pral ranfòse vilaj, yo pral ranfòse ti lapli, gran ravin pou nèg yo ka kontinye, kontinye planifye pou yo retounen an fòs. Anpil moun kontan, anpil moun bat bravo, wi nou kontan Ti Makak pa la, e finalman lapolis rive nan fyèf Ti Makak, kote yo pat janm ka rive nan FESA, nan Laboul 12, yo ale kay moun wap gade videyo kote ke Nèg yo sezi kay moun, nèg yo pran machin moun, yon pakèt machin pake etc. Gare nan lakou a kòmsi e te byen manman yo ak papa yo. Finalman lapolis rive sur les lieux. Men, si lapolis pa kontinye rete sou plas, pa fè konsolidasyon, se lave mesye a atè, se kòve, paske otomatikman lapolis ale, Si nèg yo pa deside, si moun nan zòn nan pa ta deside monte des groupes de résistance, si moun nan zòn nan pa ta deside kolabore avèk lapolis pou toujou ap bay lapolis enfòmasyon, anverite, nèg sa yo ap planifye pou yo vin enstale yon nouvo chèf Pou yo vin reinstale yon nèg nan laboul 12 ki pral kontinye menm sa ti makak t ap fè an, ki pral kontinye tout deriv ki t ap fèt nan laboul lan nan je tout moun, devan je tout moun. E se sa nèg yo ap planifye pou yo fè. Donk ou menm jounen jodi an la a ki ap bat bravo wi ti makak pa la ankò lapolis rive nan laboul 12 e demen e apre demen e nan yon mwa kòman laboul 12 pral ye si lapolis pa konsolide zòn nan, si lapolis pa gen yon prezans kontini sur les lieux. Sa a li ekstrèmeman enpòtan. Jan m di nou nan kòmansman videyo a, se pa sèlman nan Kanapevè, se pa sèlman nan Pòtoprens ke popilasyon an, ke moun yo, yo ap ranje kòz yo la pou yo bay bandi bwa kale. Ebyen nan depatman Latibonit, enfòmasyon ki rive jwenn nou, depi yon bon bout tan la, gen kowalisyon chandèl lan, ki deside, gen yon gwoup moun ki deside monte yon kowalisyon nan chandèl. Yo monte yon gwoup de rezistans, gen yon lòt bò nan koupon de seri de moun, jenn fanm, jenn gason ki deside y ap mete tèt yo ansanm, paske yo se moun Latibonit, yo se moun Nere, yo se moun Vèrèt, yo se moun Mowodwèt, yo se moun Dechapèl, kòman sa se fè, yo fèt la, yo grandi la, pou yo pa t ka viv lakay yo pou yo pa ka viv trankil e moun yo monte des groupes de résistance yè ebyen nèg savyen yo pran nan bwa kale nèg savyen yo pran nan bwa kale pou ki rezon enfòmasyon ki te gentan ap sikile bonè bonè fè kwè ke Genyen prè de 10 jenn gason ak gwo zam fann fwa yo ki kite Savyen, ki yo menm yo pran direksyon pou yo vini nan Sen Mak paske yo aprann genyen yon machin k ap soti an Repiblik Dominikèn eksetera, yo bezwen vini pou yo entèsepte machin nan pou yo pran machin nan. Enfòmasyon kòmanse ap sikile, enfòmasyon kòmanse ap pataje, e gwoup rezistans lan ki gentan sou men yo, ki gentan konnen enfòmasyon an, yo ap prepare tann nèg yo. Yo ap prepare pou nèg sa yo vin monte sou resif, pou nèg yo kontre avèk zo grann yo. Epi prensipal motivasyon yo, se lè enfòmasyon rive jwenn yo, sa moun nan Pòtoprens, moun nan Kanapevè fè bandi, yo menm tou ak gwoup rezistans yo a, yo ka fè l. Sizè, sizè edmi, bal kòmanse ap chante, bal kòmanse ap pete, echanj de tir, ebyen genyen plizyè bandi ki nan baz Savyen an, nan baz Gang Refluksyon n ap dirije a ki blese, e genyen youn nan nèg yo ki li menm pèdi lavi l. E maten an la, moun nan gwoup rezistans lan yo te deside pou yo entèdi sikilasyon pandan yon bon bout tan. Pou ki rezon? Paske jan yo replike, jan yo pote boure sou nèg Savyen yo, yo ap tann ke nèg yo ap replike, ke nèg yo ap vin riposte. Donk pou evite yon bendisman maten an la, gen de seri de moun ki t ap kite bouk Ti Rivyè a, ki t ap kite Lyankou pou yo al vake avèk aktivite yo, enbyen yo te wè sikilasyon an te o ralanti jiskaske yo entèdi ke moun sikile pandan yon peryòd de tan pou yo ka kontwole aktivite nèg Gran Grif yo, pou yo ka kontwole sa nèg Gran Grif yo ap vin fè, èske nèg yo p ap vin pote boure sou yo. Gen yon kantite aksyon k ap pase nan depatman Latibonit lan, mwen m gen enpresyon se paske nèg yo Genyen yon koneksite, nèg yo gen lyen avèk nèg Gran Grif yo. Otorite yo gen lyen avèk nèg Savyen yo. Paske mwen menm m ap poze tèt mwen kesyon, kòman fè, apre sa k te fin pase polisye yo 25 janvye an, nan nan Lyankou, epi yo chanje direktè depatmantal Latibonit lan, yon nouvo DDA nan tèt direksyon depatmantal lan, epi ou pa janm ka tande okenn operasyon mennen pou al dechouke, pou al demantle nèg Gran Grif yo. pwal demantle Luckson. Luckson pi ranfòse, Luckson pi alèz, Luckson ap taye banda, resamman ete fèt madanm ni, gwo fèt fèt, moun debake, bal ap tire, nèg yo alèz. Sa kap pase konsa? Se popilasyon ki oblije ap monte gwoup de rezistans, e otomatikman gen yon gwoup de rezistans ki fòme. Se gè sivil ki pral fèt, moun sa yo ki nan gwoup de rezistans lan, se pa polisye yo ye, se ki zam ki nan men yo? Se pa zam ilegal ki nan men yo? Ki zam ki nan men yo? Se pa zam ilegal? Kounye a, menm, menm lapolis ankò, lè nèg sa yo deside yo pral montre o yo vle fè yon bagay, menm moun sa yo k ap batay kont bandi nan gwoup de rezistans lan, otomatikman, yo pral gen pou yo pouchase yo paske yo pral di se menm moun avèk zam ilegal yo dwe mete fen nan aktivite y ap fè etc. Ou pral wè yon lòt bò moun rezo dwa moun yo k pa di ok se gè sivil k ap fèt, lapolis bay moun zam ilegal epi sa w tande a la chasse aux sorciers ap fèt. Nou oblije vrèman kalkile sa k ap fèt la. Men lè w wè se popilasyon an ki deside al bay nèg yo afeksyon, al bay nèg yo yon benfoul, la a yo pa ka di se ni lapolis, yo pa ka di se ni xyz ki bay moun zam paske imajine w Ou gon zam lakay ou ilegal ou pa si nèg la vin touye w ap kite l touye w? Si nèg la vini pou l vyole madanm ou vyole pitit ou devan zye w ou ka defann yo w ap kite l fè l? Ilegal ou pa, depi w gen l nan men w w ap fini pa sèvi avè l paske fòk ou defann vi w fòk ou pwoteje vi w fòk ou pwoteje byen w fòk ou pwoteje moun ki pwòch ou moun ki chè pou w moun ki nan kominote w depi w ka fè l E jounen jodi an la, se repons sa ke popilasyon an voye ban Ariel. Sa Ariel pa chwazi fè a, sa pouvwa leta a pa chwazi fè a, yo menm, yo ka fè l. Mister Muscadin nou fondè nèg e kote nou wè yon jèn gason atè a di nou ki sak pase. E tip sa a misye rele Renel Duverger misye se nèg Leogàn misye opere nan yon baz gang ki rele Mòrèd e misye gen ti non ki rele non e misye nan baz Mòrèd Misye gen yon ti non ki rele Black Mèvèy. Misye se yon bandi notwò ke l ye. Misye opere ak yon ogàn ki gran ravin. Nou te aprann ke misye yè swa, yè swa ke misye te touche twa bal. Nou te fè nwit nan t ap veye misye, mayannan nou pa t jwenn misye pase. Jodi a pandan nan imigrasyon ozanzou de inè demi, yo enfòme nou ke misye ap pran swen dikote de lopital Fondèblan. Nou plonje anba. Lè nou plonje anba, nou debake, nou jwenn misye. E nou pran misye, nou mete l nan batwèl la, mwayennan pou l rantre Nyagwa nan jwèt li, mwayennan e pou misye omwen te ka pran pi bon swen. Bon, okou de la wout, lè n ap poze misye kesyon, bon, misye te vrèman pè, li te vrèman efreye, li te di misye pa gen pwoblèm men fòk li kopere. E finalman li te fini pa kopere. Misye gen de nèg ke m pa bezwen site non yo, ke li di m ki di kote de bawon ke m te pral pran. E nan rantre bawon an, lè m ap plonje, moun a m oblije kite wout. Se premye wout pou m tonbe Osiak la, m al tonbe pa anndan lakolin Daken. De anndan lakolin Daken, m plonje, m antre fon dènè ga msye, n ap pran, n ap plonje, n ap antre. Msye te dèyè patwòl la, msye ouvè pòt patwòl la, epi msye lage kò l atè. Lè n tounen pou n jwenn msye, bon, msye te vrèman efreye, e l te gentan blese pa bal deja. E, bon, finalman, msye mouri. Èske jenn gason sa a li pa t minote? Non, msye pa t minote, paske nan moman sa a, lè n te nan imigrasyon an, nou pa t gen minòt nan men nou. Misye pa gentan mennen nou nan baz nèg la. Selon sa l te di nou, 2 nèg yo di kote 2 nan Bawon, nèg yo 2 t gen yon fizi de kalib T 65. Se dèyè 2 nèg sa yo ke n te prale. Li zòn Tilapli oubyen? E wi, lokalite kote ke Tilapli fèt. E nèg sa yo pa, yo pa zanmi ak Tilapli? Yo pa gen konivans avèk yo? Asireman, asireman. Sof ke 2 nèg sa yo, yo di kote 2 Bawon. Donk maten an lè m t ap chache misye, tout maten an yè swa m ap chache misye. Yo te di m e se yon sèvis de leta ki depoze m du kote de Fondèblan maten an. Sèvis leta? Ya. Men èske misye blese se pa rapò avèk gèk gen nan gwoup gang nan? Misye blese pa bal, misye blese pa bal, on dirè pa lapolis nan yon zòn ki rele nan Kiki, nan Lewogàn. Men èske w ap toujou kontinye avèk operasyon an pou w te ka jwenn kote misye t ap mennen w la? E misye poutèt pa l, li pa konn kay la, men sof ke li di m. Men ka ki moun ki yo ye. Donk map ankete pou m konnen ka ki moun pou m debake nan jou kap vini yo. Wi m konnen non pèsonaj yo. Men pou le moman la eske moun yo ka toujou sef pou yo pa pè nan zòn nan pliske gen yon pakèt moun la eske yo pa bezwen pè pou bandi pa anvayi yo. Depi kibò? Nan bawon? Nan bawon. Pa gen bagay konsa monchè. Map debake. Dayè m prè mwen menm. Komisè gon jèn gason ki nou wè ki te vin nan pakè a kote li di gen seri de yon ekip bandi ke li di ki frape l. Se pwoblèm pèsonèl ke li genyen avèk kèlke endividi di kote de Monsignac. Maten an te vin nan biwo m maten an, misye pran yon kou nan je. Li te vin chache m a 4 è a pou m te al fè arestasyon sa yo pou li. Nèg yo t ap je. Domino nan kafou mwen se a. Men sof ke m te vrèman okipe, m pa t kapab kite, m te oblije kite operasyon pa misye a pou m al fè operasyon Fondè Blan an. E se si m te rive du kote de Fondè Blan o zanviwon de katè edmi. Men ou konnen wout la pa bon, e chòk machin nan pa bon tou. E tip la ki te dèyè a, podyab bon, e misye pran anpil sekous paske nou t ap kouri pou nou te kapab rive nan Bawon bonè. Sekous machin nan piske el deja pran bal deja e misye fini pa desede. Sa vle di se jodi a li te rive lopital fondè blan. Wi maten an li rive e sisi se yon sèvis de leta ki al depozel lopital la. Men li pat gentan baw plak sèvis de leta sa. Misye poze l pale li paske li pa konnen. Yon mesaj bandi yo. E nip lan nèg yo pa benyen panse yo kapab vin loje la vin loje ladann. Yo paka travèse l yo pa kapab lojel. Si yon nèg ou pran bal m ankouraje w vin lopital sent terèz de referans. Ou pa bezwen ale Fondèblan. Si w al Fondèblan, m ap vin, m ap arete w. Mwen pa fè sa sèlman. M ap arete w. Depi w al Fondèblan, m ap arete w. Se Sent Terèz pou w vin pran swen, de fason ke pou w kapab jwenn pi bon swen. Kèlkeswa moun ki pran bal, se Sent Terèz. Men, souvan lopital Sent Terèz refere yo Fondèblan. Non, non. Se Sent Terèz ki pou refere yo Fondèblan. Si w leve, ou pran bal. nan zòn ou pa pase lopital sent terèz ou ale lopital sent bonifas se afè paw ke wap regle ou fèm santi son moun ki nan kache ou fèm santi son moun ki nan mawon ke w ye dayè imajine w lage lopital poukisa yon nèg sot leogane ou pa ale lopital Lopital ti gwav, lopital gran gwav ou pase la gon lopital kap bay swen ou pa al ladanl fon dè nèg gon bon lopital ou pa al ladanl se anlè nan mond sa ou al pran swen. Men komisè eske avanl te trepase eske yo pat gentan di w ki otorite ke l toujou konn ap fonksyone ansanm avèk li? Msye nan eta ke msye te ye a msye pat nan msye pat ka pale byen kòm m di w byen son nèg ki touche de twa bal msye ta msye te gen plè sou li Bon misye tap bay dlo tap bay anpil vye bagay nan machin nan konprann misye t pran bal sa vle di yèswa ou tande lide a se misye kouve pòt machin nan si ou gade kò misye je te pè kapab konstate misye pa gen mak bal sou li misye ouvè pòt machin nan misye mouri ondirè li sou ap tonbe sou kou oubyen sou tèt m pa konnen je te pè ap fè konsta. Se l defo e nan antere kadav la paske lè polisye nou mouri yo kite yo atè bò lari a. Ou di misye pa gen mak bal sou li poutan. Misye gen mak bal ke l te pran di kote de Leogane yè swa. Ok se pa ou menm ki tire la men pa w. Non negatif non negatif. Li te gentan pran yon premye swen lè. Ya misye tap pran swen di kote de Fondèblan nou arete misye nou mete l nan patwèl la nou tap rantre Fondèblan e Miragwàn avèk li kòm misye koopere misye di li prè pou l koopere pa fè l anyen li pral ban 2 nèg Mwayen nan ki konn opere avèk li dikote de Lewogàn ki vin kache dikote de nan Bawon. E sou pakou nou pandan nou pral pran nèg la, misye ouvè pòt machin nan, misye lage kò l atè. Epi bon finalman bon e misye fini pa mouri. Yon mesaj pou bandi yo. Nip la pran ton simetè pou yo. Bon, la a nou tande, nou wè ki mizè komisè ap pase wi nan jiridiksyon avèk kriminèl zèfèyis sa yo, machann dezagreman sa yo. Jounen jodi a la, m ap di nou sa, se pa sèlman bandi avèk sapat yo ki danje non. Nèg sa yo, yo danje o menm tit ke yon nèg ki gen yon 9 milimèt brake sou tèt ou wi, ki gen yon, ki fè yon zak kidnapin sou ou wi, ki rantre lakay ou a minui pou l vin touye w wi. Yo otan danjre wi. Paske m pa ka kwè, Pou leta fikse pri yon tenb paspò, pou leta fikse dwa de paspò, epi pou ou menm, pou nèg ap fè w peye 50 mil, 75 mil goud pou fè paspò a, e menm lè w fin peye nèg la ka deside, moun nan ka deside oo bèl madam, bèl manmi, ou pap ka jwenn paspò a konsa, fò m ba w yon flanbe. Fò w ban m yon bagay, fò w ban m yon kraze, jan yo konn di l lan. Èske nou wè nan ki mizè moun yo ye? Kòmsi, yo enstitisyonalize koripsyon, yo legalize koripsyon an. Nan moman an la, nan kesyon imigrasyon, yo enstitisyonalize koripsyon an. Gen polisye la, gen polisye ki tou fè tèt yo pase pou ajan, pou ajan de vwayaj. Gen polisye ki fè tèt li pase la pou demachè paspò. Gen polisye nan moman an la ki fè tèt li pase pou raketè paspò. Yo bliye si yo la nan enstitisyon nan biwo imigrasyon an pou yo pwoteje, pou yo mete lòd nan dezòd, yo menm tou y ap pran lajan anba anba pou yo kite moun pase, pou moun al fè paspò eksetera. Yo fè li. E se sak fèm di nou, tout bon polisye yo merite pou n bat yon gwo bravo pou yo. Tout polisye ki konsyan, tout polisye ki kwè ke li te antre nan enstitisyon an se pou l te vin sèvi popilasyon an, men se pa pou l te vin itilize popilasyon an kòm pon, nou dwe bat bravo pou yo, yo merite sa. Men tout delekan sa yo, tout rès delekan sa yo, soti nan wo eta majò lapolis, rive sou polisye, ajan 1, ki yo menm yo antre nan enstitisyon an se pou yo vin regle zafè yo, se pou yo vin nan gang pou yo vin fè lajan, ke l te popilasyon an, ke l te lajistis, lè n a gon jistis nan peyi sa, yo dwe pouswiv moun sa yo. Yo dwe pouswiv yo paske arive yon tan la, wè kel te nèg nan leta, kel te nèg nan sektè prive, kel te moun kap fè popilasyon an abi, kap fè popilasyon an tò, popilasyon an gen poul bay tout bwa kale a. Popilasyon an gen pou pase pran tout paske Nou santi moun yo kòmanse pa kapab ankò. Moun yo kòmanse, ou konprann, yo ap kòmanse ap vomi sa yo t ap manje yo. Y ap vomi yo, yo pa kapab ankò. E m sonje m te fè yon emisyon avèk Stanley, Stanley te di, Yanick ou konnen yon bagay, yon bon lè, yon bon lè, moun yo ap kòmanse santi yo about, yo ap kòmanse reyaji. E m pa vle sa k pase la a, sa k pase yè, ke se nan Kanapevè, ke se nan Esavyen, nan Latibonit lan, m pa vle pou se de aksyon izole l ye. Si n ap batay, nou batay. Si n ap kanpe, n goumen, n kanpe goumen. Men m pa vle nou fè kòve. Jodi an, nou kanpe, nou batay, nou repouse de twa asayan, epi demen, apre demen, nou bay vag, epi nèg yo pote boure sou nou. Non m pa vle sa. Si n ap batay, nou kanpe goumen. Paske gon vòy esap sikile la, kote ke e, e, Ti lapli, li gentan, li tèlman fache, li fristre, nèg yo gentan ap planifye kote yo pral pote boure. Nèg yo gentan ap planifye ki kote yo pral pase raj yo, yo pral pase fristrasyon yo. Sou moun Kafoufèy, sou moun, sou moun agoch, sou moun adwat. Bagay yo pa fèt konsa. Jounen jodi a la, si nèg yo pa lach, si nèg yo pa lach, se pou yo di y ap kanpe goumen ak lapolis, se pa a popilasyon pou yo kanpe goumen. Popilasyon se paske yo fatige ki fè yo rantre nan batay lan. Bandi ou se bandi, ou gen zam nan men w, ou pral batay a moun ki gen zam nan men l tou. Se lapolis ki gen zam nan men. Se bon polisye yo ki ap tann pou nou vin batay avèk yo. Popilasyon an ka toujou ret an ranfò pou lapolis. E si moun Kafoufèy vle pran egzanp Kanapevè a, vle pran egzanp Savyen, Ta ta vle pran egzanp moun nan gwoup rezistans chandèl, moun nan gwoup rezistans koupon, fòk yo kòmanse prepare yo, fòk yo kòmanse ranje koze yo, pou yo pa vin kite okenn vagabon fè ladènyè sou yo. Paske bagay lan reyalite an se yon kanpe goumen li ye, se yon reyalite batay. Paske chak jou nou pa ka vin nan yon menm lojik, bandi ap touye popilasyon, bandi ap touye fanm, y ap touye gason, y ap touye timoun, y ap touye vyeyè, y ap touye fanm ansent. Kisa nou fè yo? Kisa nou fè yo? Sa nou gen avè yo? Hen! Donk bagay la fòk fòk li chanje kan. La peur doit changer de camp. Nèg sa yo hier ki tonbe a yo te gen gwo zam nan men yo wi. Yo te gen pakèt minisyon nan men yo wi. Yo pat gen tan pou yo itilize l. Ha ha! Yo pat gen tan pou yo itilize l. Yo pat gen tan pou yo retire l pou yo rale. Se sa, fòk nou kòmanse bay nèg yo sipriz, fòk nou kòmanse atake nèg yo sanzatann. E pou sa rive fosib, fòk lapolis fè travay li. Fòk otorite san koutcha yo asime responsabilite yo. Fòk yo asime responsabilite yo. Bon, ban m fè w tande Ti lapli, paske ti lapli non sèlman li vize popilasyon an, moun kafoufèy, men tou nèg yo, yo prepare pou lapolis. Sa yo prepare pou lapolis la, lapolis konnen l deja wi. Bon, an nou tande ansanm kisa ti lapli te gen pou l di, e kite yon mesaj pou ti lapli, kite yon mo de senpati, dafeksyon. Moutre ti lapli nou ka ba l love la tou. Menm jan pèp kanapevè a bay love lan li menm tou si l si l ap kontinye konsa l ka jwenn love lan yon bon maten nou pa janm konnen. An nou tande ansanm. Wè mwen menm, wè jan n ap reyaji a la, m pa kache pale nou. E moun Kafoufèy nou pral met nan pwoblèm. E moun Kafoufèy nou pral mete nan kouri. E sa n ap fè a la n pa ka kanpe dèyè l menm pou blag. Bay serye m di nou la wi sa nap fè nou pa ka kanpe dèyèl menm pou blag non tout sa nap fè yo la pran ti jèn kòmsi se gran ravin touye yo nou pa ka kanpe dèyè yo paske tout zam gran ravin yo la tout sòlda yo toujou la nou toujou nou ka goumen nou gen brenn nan bouda nou move nou sèl bagay mwen menm gen kèk lojik m pa antre depi yon nèg pa anmèdem m pa anmèdew wè depi nèg la anmèdem. Ou tounen pongon pou mwen, map tounen pongon pou ou tou. Ou wè moun kafou fèy? Ti lapli kap pale avèk nou an. M pa janm voye moute mwen menm. M tou di nou sa. Ou wè reskonsab sa polisye yo pran an asepte ansanm avè yo a. Touye yo boule yo, nou asepte. Apre sa a, nou pap moute radyo pou nal plenyen non. Nou pap al sou rezo sosyo a pou nal plenyen non. E nou konn sak pran lavi nou an deja. E poze nou poze nou, e poze nou poze nou. Ou konn lè nap desann nou desann pou bon. Tande. Ou konnen non lè nap desann nou desann pou bon. Bat pou bat pou on pwen kafou fè pa tounen dezè. Sèl sa m ka di nou. E sèl sèl sa m ka di nou sèlman. Paske si jounen jodi a la a, si nou vle fon bagay, m konnen chak grenn polisye, nou konn kote on pwen nan ki bakòp. Yo sitiye. M konnen nan ki komisarya yo ye. M konnen yo anprann se regwoupe n t ap regwoupe nou fè yon gwoup rastap, wastap nou pale. Nou di men ki, men ki, men ki, men ki jan n ap oryante batay ou anprann pou n mete ou anprann gran manjè sa yo deyò mesye pou n jere ou anprann pou n fè yon, pou n, pou n fè yon lòt Ayiti wi. M pa panse ou anprann fason n ap reyaji la a se li k vrèman solisyon an non. M panse nou t ap reyaji yon fason Nou pa ret nan vilaj nou met separatè, nou kraze kay vilaj vin pi danble. Nou pa ret matisan, nou kraze kay, nou fè sesi nou fè sou lòt bò, touye moun nan machin kap pase nan machin pou n di gran ravin, nou toujou ret stil danble. Nou fè l nan baz vitelòm, men vitelòm vin pi danble. Nou fè l nan mò sanjou, li vin pi danble. Chak kote nou fè l, Chak kote patwon nou ba nou direksyon pou n fè yon travay, se danble baz la vin pi danble. Menm patwon sa ki oryante nou, ki di nou al kraze ka Vitelòm, al kraze vilaj la, se menm patwon sa tou k ap oryante tou pou foul nou bal, pou foul nou zam tou wi. Pou pete zòrèy nou wi. Bann enbesil. Peyi a la dechouke polisye. Tande! Wa dat wa kwè m te di nou sa. Wa di ti lapli te di nou sa. Nap wè gon bagay kap leve nan peyi a la dechouke polisye. E yon prann nèg geto pap prann nan men nou. Map di nou sa mesye nèg geto yo. Jounen jodi a yon prann malay pou nou. Tande. Malay pou nou. Si malay pou nou li ye, se nou k pou met tèt nou ansanm, se nou k pou uni nou dabò Pou nou prann pou nou delivre peyi nou paske nou menm nou pa gen kenn kote nou prale nan peyi nou nap rete nou se ayisyen jounen jodia nou prann sa kap pase sou sa kap pase pou sou peyi a la kap pase sou ayiti a la nou wè reyalite a deja nou wè kouman yo bezwen fini ansanm avè nou nou menm kòm ayisyen pou yo vire peyi a nan yon lòt sans pou yo fè ayiti vin yon lòt ayiti yo pa vle wè nou ankò Fok nou we sa. Pa pran poz nou gen rankin a entel, entel pa bon, se entel ki bon. Mesye, ann fon gwoup wastap chak neg kap jere yon prann blok yo, ann fon gwoup wastap poun regwoupe nou dabò, san ipokrizi. Yo poun soti tèt nou nan sa nou ye a mesye mesye nou t ke sèl nou menm mesye t ka sove peyi nou wè si nèg sa yo jounen jodi a ki di yo se polisye yo te ka sove yo te ka sove peyi yo solisyon an la se pa bloke lari met popilasyon an lan kouri se pa li k nesesè jounen jodi a e pa sa nèg yo tap fè nèg yo ta ye regwoupe yo tap regwoupe yo okay tap regwoupe yo jeremi tap regwoupe yo sa kap mache kontre mache kontre okap menm jan tout lòt kote menm jan. Tout kote ghetto yo pran se t ka anprann ki ka enpeche yo fè travay yo tap regroupe yo ansanm avè yo mesye depye politisyen t nan peyi a mesye depye nèg nou konnen anprann ki kenbe dwan yo ki sezi dwan yo depye nèg nou konnen ki te fè politik se dwan yo mande depye nèg nou konnen ki te mete yo t ki chwazi chèf lapolis pa yo pou yo mete ki nèg depye nèg nou konnen yo t te chwazi yo anprann premye minis yo pou yo mete. Jounen jodi a nou tap leve yon bagay, nou tap leve yon bagay polisye tap mete an ti nèg geto, nou tout yon sèl nou ye. An di ti nèg geto, an di ti polisye. E nou tap met tèt nou ansanm, nou koumanse dechouke nèg sa yo nan peyi a la. Fè yo ba nou peyi a blanch, paske yo pa ayisyen. Si yo te ayisyen, jounen jodi a la, e pa sa yo tap fè nou. Se pa konsa yo tap fini ansanm avè nou, e pa konsa yo tap detwi nou. Mesye, polisye yo mèt nou di nou kale je nou. Jodi a li lè pou nou wè klè. Jounen jodi a fòk nou konnen nou pa Ayiti pa gen izin ki ni fè bal ki ni fè zam mesye. Resezi nou mesye. Sa nap fè yo la li pa bon. Mwen sèl Ayiti yo konprann mwen kote polisye enbesil nan eta sa. M pa konn wè polisye nan eta sa. A di pou nou gen yon peyi? Chak patwon k moute li vle pran 10 nèg li met nan chèf. San yo pa fòme, san yo pa pase nan akademi, yo di nèg sa yo sa yo vin ye kounya? Yo vin yon sòt de bandi. Kounya janm wè polisye ap reyaji nan peyi a la, bandi pap reyaji konsa. Menm pou blag. Kounya la anprann kounya e polisye yo vin pran plas bandi kounya la. Pandan nou di anprann. Se ravin ki pwoblèm nan, se vilaj ki pwoblèm nan. Se ou konprann, se lanmò san jou, se vitelòm, se gen tout pwoblèm. Kounya la a, nou menm, nou pa pwoblèm. Nou menm yo pwograme jounen jodi a yo fon kò legal, bandi legal ki pou konprann met peyi a lan sa l ye a, nou pa pwoblèm. N ap sou men nou tande. N ap sou men nou e Ayiti pa ka ret konsa. Ayiti pa ka ret konsa. Mesye, jounen jodi a, Lè yon nèg geto tonbe, na konn kouman pou n kanpe. Wè yon polisye t mouri jis Latibonit, wè kijan polis yo ap reyaji, wè kijan yo sansib pou yon polisye. Lè yon grenn ti nèg geto tonbe tou, n ap konn kouman pou n sansib pou li tou tande mesye. An chak chak chèf geto, an n fè yon gwoup wastap pou n pale pou n konn sa pou n fè tande pou n konn sa pou n fè paske konprann èvè jan yo jan nèg yo gentan vin mete nou la nèg yo ba nou opòtinite mesye an n sezi pòtinite a nou pa t mande paske jodi a nou pa fè karate mesye nou pa fè jido Tande epa epa ponyèt nou epa kout pwen nap fout nèg lan zòrèy yo mesye zam ki lan men nou tande mesye si yo ba nou opòtinite nou gen zam mesye opòtinite sa nou ka sezil tou mesye nou delivre peyi nou tande sèl sam ka di nou anpatoulika mesye kou polisye kafou fè yo mèsi toujou touye ti jèn tifi kap sot gran ravin tande e ou konnen mwen menm mpa konn bliye. Lè koup pami yo ap vini yo frajil anpil, nou konn sa. E nou konnen, ou konprann, mwen menm, m pa pale met la. E pandan jounen jodi a n ap fè l, m ap panse pou nou tou wi. Tande, lè m ap panse, m panse pou bon wi. M pa fè fo panse non. Nou mèt poze nou. Se konsa nou vle reyaji, vle fè l, nou mèt poze nou, m ap ba nou repons lan tou. M tou di nou sa m ap ba nou repons lan. Moun Kafou fè you pran reskonsablite nou, tande. Moun bò San Barina pran reskonsablite nou. Moun bò Estad pran reskonsablite nou. Menm jan nou ka dakò pou polisye yo ap pran ti jèn al touye konsa, nou pa ka di anyen, nou ret bèbè a, e menm jan tou, Lè gran ravin rete sou tèt lôt tèt mòn an tou, l ap file bal nan bouda nou tou, nou pap ka di anyen. Nou pap ka rele spre anbre sekou. M pa rele sekou non. Jis m lage yon odyo pou m met pou m bôt met polisye dèyè yo sou men yo pou m demontre sa y ap fè a, yo konn kote pou yo vin fè l. E yo gen zam, yo ka goumen, yo gen brenn. Yo pran antredman pou sa. Yo fòme pou sa. Pa fè kou an lach. Polisye t non nou. Se ti bagay lach sa anprann ki met peyi a nan sal ye a. Se bagay sousou sa k met peyi a nan sal ye la a. Nou sousou n achte t figi. E nou visye. Anpil polisye visye nou ye. Jounen jodi a nou tou prè pou nou vin mande m pou lekòl pitit nou, pou nou vin mande m pou m peye, anpren n ap peye kay pou nou. Kounye a menm jounen jodi a tou nou ka rele m tou nou di men sa nou vle fè pou peyi a tou wi. Si yon trèt manch long nou vle prete lan men m tou pou nou delivre peyi a, m ka prete nou li si nou pa vle fè batal ansanm avè m, m ka prete nou li wi. Jounen jodi a nou pa ka nou pa ka sifize nou di nou kanpe kounye a n ap pran pòz n ap bloke machin, boule machin bay moun oubyen vòlè. Bann gang. Nou pi gang ke nèg geto. Nan inifòm sou nou nap vole. Epi tou nap pran poze nèg ki tout vole. Mwen m parèt tout kòm wi. Di nou sa m parèt tout kòm. Bon. Map salye tout moun. Mezanmi tande sa ou se ayisyen ou renmen peyiw ebyen ann aji Mon Editoryal Antre dezespwa de machinasyon politik e lè nou di Mon Editoryal nou di tou.